Genyen chèf de gang Ti Lapli ki soti nan silans li, ki fache, ki estomake, menm trete pèp la de enbesil, aprè Vitelòm li menm li te di pèp la li bò kote l, li renmen yo, rete kalm, ebyen mouvman Bwa Kale a pa sispann fè bandi yo tranble, pa sispann fè bandi yo pè menm jan ansanm avèk. dirijan yo pèp ayisyen paske yè premye minis Ariel Henry di nou menm si gang yo ap touye nou men rete tèt frèt èske ou konprann an nou tande ansanm avèm. Map salye tout moun aswè a ki pral tande ti odyo sa la nou konn non an deja e kavoral la kavoral lapli. Mwen nou gon pèp ki pedi memwa. An pèp la gentan pèdi memwa an non pèp la pèdi memwa pèp ayisyen. Ti lapli wè nou pèdi tèt nou nou fou hahahaha èske ou wè de salmanaza nan peyi mesye. M wè nou gon pèp ki sèvo yo gaye. Wi sèvo yo gaye vre pase jiska prezan ou la wap kidnape moun yo poko pase pou w nan bwa kale sèvo pèp la gaye vre. Efektivman, pa gen pwoblèm gason, bwa kale a fè w depale. Jounen jodi a, pou m voye je m pou m wè polis yo annik vini, yo tonbe vide bal sou Gran Ravin. Tonbe tire, tire, tire san konprann, pa gen moun ki gen yon pwoblèm ansanm avè yo. Yo rete yo vin fè yon atak san rann kont. Ahh sa vle di lè la police ap vin fè atak la fò yo di nou sa dabò eeyy ala traka pou lave kay tè dans ce petit pays pèp ayisyen sa vle di lè la police ap vin fè atak la se poul di nou la police pa ka vini san rann kont li pa di nou anyen epil vin vin vide li vin vide bal sa pa gen oken sans Oh my God hahaha non la a pèp ayisyen peyi a kòmanse gou hein. Mwen m paka di sa e paka di sa e operasyon li paske operasyon pa konn fèt konsa. Aah ok sa vle di dabitid lè ke lapolis konn ap vin fè operasyon yo konn di w. Sa pa operasyon. Operasyon pa konn fèt konsa. Di nou kòman operasyon konn fèt garçon hein. Apre sa w tande yo lage yon trik. Petèt Gran Ravin atake komisarya. Pou ki rezon? Atake komisarya pou ki rezon? M ta vle kèk polisye konprann ki nan komisarya anlè a tankou enspektè a pou l di pou ki rezon nou atake komisarya. Eske w a de derespektan? Kounya se lapolis ki pou di men pou ki rezon bandi atake. Non, relasyon lapolis ak bandi nan peyi Dayiti pèp ayisyen, non la a j konpran ryen ditou. Sensèman. M panse non se lapolis. Nou gwo popilasyon sou kont nou pou n jere. Nou la pou n pwoteje, sèvi. Nou la tou pou n renmen lavi tout moun. Nou pa ka rayi vi yon moun san moun pa rayi vi nou. Kounya ti lapli pa rayi vi lapolis. Li pa rayi vi la police li renmen la police la police la poul proteje et servi donc la police supoze proteje chef de gang oh my God. Ahh m panse chak grenn polisye ki lan fanmi li son gwo fòs pou fanmi l Waw. paske fanmi sa paka pran zoklo nan men nenpòt tip de moun fanmi sa malfèktè paka rive sou li nenpòt fason dèske l konnen fanmi an gon grenn polisye ki ka vanje pou li, ki ka tradui lajistis sou yon sitiyasyon sou kinenpòt fòm, yon polis itil nan tout fason. Men, sa k pase ki fè pandan dènye moman yo la bandi yo tounen moralis konsa pèp ayisyen? On sèl kou bandi yo moralis, oh my God! C'est quoi l'histoire? Gen kèk bagay mwen ka panse, m pa kou reyaji pa emosyon. Mwen jere jan, m jere sa jan pou m jere l. M pa konnen kafou kafou fèy gonja, nou pa konnen kafou kafou fò gon yon min lò nou pral dichouke l pou n ta rete, pou n ap tire. Yo bal a la polis san rann kont, san desizyon pandan nou pa yon moun fou, nou pa yon moun anraje. Nan tout bon sans nou. Kounye a, nou jous fon bagay pou n lage sou rezo sosyo a kòmsi nèg Gran Ravin atake komisarya a, nèg Gran Ravin pa bon. Nan n fè bagay nou kouri lage trip nou byen rapid, nèg Gran Ravin atake komisarya a ranfò. Sak pase ki fè wap depale konsa? Depi kilè zafè la polis atak te enterese'w konsa? Kèt! Solda ap tonbe, nèg ap pran bwa kale, chèf yo panike, yo ap kouri, yo sèl konseye pèp ayisyen an pandan dènye moman an. Waww! Ou konprann pèp ayisyen, bwa kale a fè menm efè sou ti lapli ak manb gouvènman. Pase yo konnen yo pa dwat. Bwa kale a fè menm efè sou politisyen yo ansanm avèk chèf de gang yo. Ou pa wè yo tout frustre a la traka papa. Pou ki rezon? Pa gen moun ki konnen. Lè nou fè sa nou panse yon bon bagay nou fè? Nou rayi pèp ayisyen an, nou rayi pwòp tèt pa nou tou. Jounen jodi a, tout moun ki ba nou direksyon pou n fè sa n ap fè nan peyi a la, Yo gentan milyonè deja, yo gentan rich deja. Tout sa yo te fè sou Ayiti a yo gentan fè l deja. Yo pran tout ti richès peyi a deja. Nou menm, n ap toujou rete polisye. Depi nou pran a tout san nou vle bay peyi nou sèvis, yon lè moun moun sa yo k ap itilize nou an yon lè n ap konprann. Jounen jodi a la, Ba yo bwa tout longè. Pase yo panike pèp ayisyen. M ale ansanm avè nou si nou kanpe sou bwa. Si nou kite bwa frèt li pap bon. Pa retire bwa mete deyò se kontinye bay mesye yo bwa. Waww. Ap peye moto byen chè. E ki nenpòt kote l al travay la. Pou l ta fon ti pou l ta fon ti kòb nan travay sa fòk li ta ka fè tout wout la a pye nèt. Yon pèp konsa nap maltrete konsa kounya nou met pèp lan nan sitiyasyon poun detwil poun fini avèl nèt. Etou pèp la pa wè sa non. Bon e sèl pèp ayisyen mwen t sòt nan eta sa. Jounen jodia nou son pèp. Humm. Gen lè nou gen sèl edikasyon familyal sèm sèlman moun ki gen chans poul jwenn li wi se pa tout moun ki ka jwenn baz sa. Sa vle di sim byen konprann si chèf de gang nan ap pale nou de edikasyon familyal se pa tout moun ki gen chans jwenn sa vle di li menm li te gen chans jwenn li edikasyon familyal li fèt. Sa vle di li te gon fanmi you know li te resevwa edikasyon men pèp la anpil nan yo pat resevwa edikasyon humm fè moral pèp la fè moral li pa gen edikasyon vre ayisyen te gen edikasyon yo tap elimine w anba deja Fè moral yo. Pase yon edikasyon familyal son ou konprann son baz li ye son baz ki byen fèt depi ou monte yon kay solid monte nèt li pap tonbe fasil epa tout pèp ki ka epa tout pèp ki ka jwenn edikasyon sa epa tout grenn moun ki leve nan fanmi ki ka jwenn yon edikasyon konsa edikasyon familyal jounen jodi a nou gen yon pèp lajan ameriken monte sou li li paka manje Tout bagay chè lon peyi. Epi nou menm nap kidnape yo pou yo ban nou lajan ameriken. Pa vre? Fò di pati sa. Nap kidnape yo pou yo chèche lajan ameriken pou ba nou pou bòs yo. Pou bòs nou pa vre? Fò di pati sa tou. Yo pa ka manje men nap kidnape yo. Yo pa ka bwè, n ap kidnape yo. Epi kounye a la, w ap pale nou de edikasyon familyal. Mete pou pèp ayisyen, pase si edikasyon yo te fèt, yo t ap gentan rive pou anba deja. Osi senp ke sa. Lè pèp sa fè manifestasyon, nou ba l bal. Nou mete yo lan prizon. Nou boule yo. Nou ba yo gaz. Kiyès ki konn boule pèp la? Dekwa se nou k konn boule yo? Te kwè se nou lè moun ap pase anba nou vide bal sou bis. Eske w wè efè bwa kale a fè pèp? Sa ki pase se ke bwa poko menm rive sou nèg yo. Kèt, nèg yo gentan di eh eh, depi lè m rat m resi pran nan pèlen. Chalè sa a, se vre ke m se kiyè bwa men m pap ka pran l m ap boule. Atò, nou pa fè yon jan pèp ayisyen pou nou rive sou nèg yo pou nou ba yo bwa? Bwa poko rive ou wè kòman nèg yo ap plenyen, kòman yo ap depale, bon e lè yo ap pran bwa menm kòman sa ap ye? Jounen jodi a, nou menm polisye, menm pèp, menm, menm patwon sa konn al ba nou lajan. Kob nou lan men nou kounya menm pèp sa nou itilizel poul dechouke bandi nou pran ou pran on pakèt moun nan bis kel te nèg gen nèg azam m pa panse tout nèg a tout moun sa kite lan bis sa ka nèg azam nou touye yo nou boule yo nou metel sou do pèp la. Mete bwa mete bwa banm bwa banm bwa banm bwa waw eske w tande deklarasyon ti lapli e bwa wi k cho shit men bagay la di bagay la grav pèp ayisyen ou tande moun bandi k te nan bis yo jwenn pil zam pil bal ki te soti nan baz ti makak ki tap pase desann. Ou sonje gon limena k te di w Kervens, Bouboul, tout ti mesye yo mouri nèt. Epi nan Debussy kantite bandi k tonbe frèzesè. Non. Moun yo te nan bus la se pat bandi yo. Gadon bwa mesye! Ou wè menm ti lapli di nou pa fè jwèt bosal sa. Pa fè jwèt bosal sa. Menm jan sam avèk Ariel yè ki di nou non pa fè jwèt bosal. Arete bandi yo mennen yo bay lapolis. E pi pou yo jije. Yon chèf de gang nan di ou. O wi nou pran yon seri de nèg nan bis. Nou di yo se bandi. Pèp ayisyen, m anvi di ou felisitasyon. Kontinye mete bwa kale pou jwenn felisitasyon an. Pae men gang yo tounen moralis. Mete pou yo. Menm kote a kòm entelijan pou n pa cho a pa twò nou. Nou mout tou mouton mouvman a pèp la. Pèp la menm ki kòm enbesil, ki pat al lekòl, ki pa panse, pa reflechi. Sak pase kaporal la la men, men kapo, hein. 2 milyon ayisyen hein 2 milyon manchèt pou n kase met nan bòl bandi men jan bandi sa yo pwisan epi jounen jodia pou yap di nou nou enbesil nou pat al lekòl hahaha non pati sa bèl pèp ayisyen. Yo kanpe avè nou nan mouvman an. Kounye a tout polis sa k fè zak sa yo. Devan je lemond, yo parèt pwòp paske e pèp la ki boule. Lajan nou nan men nou, nou mobilize pèp la, fè l fè tenten, fè l fè grimas. Men, polis yo, si n ap fè yon bagay serye vre, Ti debò sak sòt sa nou fè a li bon wi m pa dil pa bon m pa dil pa bon l bon e pi devan nou pral wè li pat bon men l bon men pandan l bon an tou se pi devan m ka wè l bon tou wi. M pa dou wap depale li bon pi devan l pa bon li bon pi devan l pral bon m pa dou wap depale e bwa k cho papa ayisyen se tris wi. Se tris, lè yo kenbe w, lè yo kenbe w, epi pandan yo kenbe w la, w ap gade yon nonm k ap vini, k ansanm avèk yon koulin nan men l. Koulin nan klere tankou miwa dè zanj. Koulin nan swa tankou mounda ti bebe. Epi w ap gade koulin nan k ap vini jwenn ou, ou pa ka kouri. E sa k di nan Bwa Kale a? Wap gade koulin nan blanch. Epi gon lot li menm kap woule yon kawetchou sou kote a kap vin jwenn. Pandan lap woule kawetchou a epi gon lot menm ka baton l lap fè sa a baton an. Ou paka kouri. Sa vle di wap asiste lanmò w men w poko mouri. Epi ou tande popilasyon kap wèèw wèèw avè di ou tande fanfa kap chante ou vivan wap viv lanmò ou epi ou wè dife a limen se jan lè wap pase bò kote on dife epi chalè a frape ou pete kouri Epi kounya la ou wè se ou menm ki pral flanbe sou li non bwa kale a pa non bwa pèp ayisyen nou resi jwenn yon teknik nan peyi dayiti ki fè bandi pè paske on bandi pa ka chita la lap kidnape lap touye lap vyole epi se kòmsi ryen nete yo alèz nan sa yo ap fè a. Epi on ti bwa kale tou piti fè nèg yo ap depale wi sa la polisye a la li bon men pi devan l ka pa bon li pa bon li bon wi pi devan lap pi bon men c'est quoi l'histoire? Paske si menm polisye sa yo ki mobilize pèp la kounye a nou gen aksè pou n mobilize pèp la konsa lòt semèn k ap vini m panse n ta sipoze fè yon sèl a pèp la pou n pran palè a wi. pou n ba peyi a yon lòt ray. Si n ta fè l konsa l t ap bon wi. Lè sa a, m panse lavi chè a pa t ap lan eta l ye a. E m swete w ap la tou. W ap vini? W ap fon sèl tou? Pou n al nan palè a? Lajan ameriken sa ki lan nivo li a m panse li pa tap lan nivo a lè sa m panse nou tap lan enterè pèp la vre lè sa m tap wè epa pou n te ka jere pwoblèm kidnaping sa nan peyi a m te di chèf m te di prezidan ou gon mwa devan w pou w ka jere pwoblèm kidnaping men sa pou w fè men sa pou w fè. Ti nèg geto pat bon, pa bon. Pandan yo touye prezidan, nou pat janm mobilize pèp sa a pou te mache chache moun ki touye prezidan. Nou pat janm fè l. Kounye a jounen jodi a la, nou ka pran pèp la met devan pou l pou nou touye pèp pou nou fini avè l nèt, pou nou detui l nèt. Pou ki enterè nou vin leve Nou vin leve kèk kout bal sa lan kafou fèy la pou ki enterè? Blan vini kote kafou fèy tou pat gen pa kote te pou gen komisarya. Yon komisarya ki la pou vi moun, m pa kwè li te ka fonksyone lan yon eta deplorab konsa. Sa vle di pat sipoze nan zòn nan se ou ki te sipoze nan zòn nan nèt. Gade nen neg la non bondye. Pase fò yo ta met yon tande polis ki konn ki reflechi ki panse ki vwayaje ki wè kote moun ap viv. Sa vle di lè w gentan vwayaje ou menm ou wè kot moun ap viv. Se bon pou lapolis. Mete pou lapolis. Se bon pou lapolis. Sa bon pou lapolis. Sa vle di ti lapli gentan vwayaje l al wè kot moun ap viv. Lapolis p ap viv. Si lapolis te vwayaje l te wè kote moun ap viv li pa t ap aji konsa. Se bon pou lapolis pase tout la sent jounen yo nan tete lang ansanm avèk bandi. Yo pa p met bwa kale pou vakabon. Kite yo la ap ranse sou moun. Se nòmal pou l di e men si nou te vwayaje nou t ap wè kot moun ap viv. Pase li menm li gen tan vwayaje li wè kote moun ap viv. N ap kite. Se bon pou nou. Fè moral. Yo bat kò yo vre. Lè n pran pakèt bèt nou mete nan komisarya konsa. Kijan moun sa w panse yo pral panse pou moun. Nou pran pakèt moun ki pa gen fanmi. Epitou nou pran nou mete kòmsi se yon komisarya konsa pou fini ak yon popilasyon konsa. Epitou nou di n ap fè peyi. Ki enterè nèg Gravin gen nan Kafou Fèy? Ki enterè nèg Gravin gen anlè a? Ki lò, ki dyaman ki gen anlè a pou nèg Gravin ap mache chache pou l t al anmède polis? Nan lè apre a rive ou konprann pou ap tire ou konprann sou moun kap ou fèy an tou lèka m panse moun ka moun kap ou fèy reflechi panse paske si nou pa reflechi nou si nou pa reflechi nou pa panse. Sa vle di ou menm lè wap vide bal sou moun anba lè nap touye moun anba nou reflechi nou panse. Pèp ayisyen mete bwa sou vakabon yo bat kò yo tròp nèg yo ap depale kèt band si yo tounen filozòf la filozofi de lensekirite an ayiti pèp ayisyen. Waww waww se telman cool. E nou kap wèl nap mouri de tou je nou ou wè lèw vini andan cha yo rete pèp la yo voye nou devan ou wè lè yo vini kouman yo kache dèyè mi yo pou yap voye bal e yo di nou voye wòch yo di nou avanse kou yo pip nou yo wè nou vin pran bal yo fò ti bak yo fò ti bak pi dèyè sa vle di ou menm ki pran bal devan al pran nan al pran sesi yo fè men pwòp nou menm vin pran ankò pou nou repran bal ankò Sa vle di y ap fè yon jan pou yo fini ansanm avè nou, pou yo ka fè politik yo byen. Y ap detwi nou san nou pa rann kont si e detwi y ap detwi nou. An tou le ka pèp la mande polisye sa yo manifestasyon anvan anvan n dechouke bandi tande. Mande yo manifestasyon kont lavi chè, kont grangou, kont fatra. Kounye a se Ti Lapli k pou di nou sa pou n fè. Ra. Tande lè sa nap fè yon pi bon bagay. Ok. Sa nap fè a pa bon. Menm jan sam avek Ariel. Sa nap fè a pa bon. Men silvouplè. Silvouplè. Mande pito pou ke. Nou fè manifestasyon pou grangou. Ay grangou n grangou ki fè nap bat kò nou an. Gadon bwa kale mesye oh. Lè sa pou nou mande sa n bezwen an, pou n wè kòman yap reyaji avè nou, anvan nou di yon pran, anvan yo mete nou devan yo di nou pran manchèt nou al dechouke bandi. Kounye a bandi ap met bandi devan pou dechouke bandi. Sa vle di bandi ap met yon pèp devan pou dechouke bandi. Sa vle di ti bandi kap chache ti Sa vle di ti bandi kap chache ti bandi. Gwo bout tonton bandi yo menm ap envesti lajan pou yo fè nou fè tenten. Wap wè n chita devan ekran yo griyen dan sou nou. Lon polisye mouri li mouri nèt li pap tounen ankò li pap vin reviv ankò lap toujou se sak fè gen wè pifò polisye ki gen lespri yo pifò pati pifò lage pye yo. Epi yo kite w nan savann nan pou wap fè sa w vle w menm. Kite w nan savann nan pou fè sa w vle w menm. Touye moun jan w vle, kidnapè moun jan w vle, sakrifye moun jan w vle, fè sa w vle. Se sa. Menm jan sanm avèk Ariel. Sa vle di la pèp ayisyen ou konprann, arete Ti Lapli jounen jodi a, trennen l devan lajistis lè l rive, l ap wè se jij la k pa konprann li. De mèm, arete Ariel, m trennen l devan lajistis, l ap wè se jij la k pa konprann li pèp ayisyen. Depi lè mouvman Bwa Kale a lanse yon sewòm pou Ayiti, yon sewòm kont moun k ap soufri depi yon bèl bout tan anba fenomèn ensekirite a, ebyen ki sa ki pral pase? Gen yon demwazèl foto l ap fè tou rezo sosyal yo. Nou kapab text mwen poum voye foto a pou nou nimewo a la Ebyen pèp ayisyen e demwazèl sa ki rele Daphné se avèk anpil tristès chagren mennaj li ap esplike Daphné cheri poukisa ou pat ka tann mwen Ou pat gen pasyans. Sèlman 4 lane. Ou pat ka tann pou ke m te fè siksè, pou m te fini etid inivèsitè mwen. Men ou te kite m paske ou te vle achte pil alonj, bèl sandal, bèl telefòn, lespontal ou pat gen pasyans avè m. Jounen jodi a, se tris pou m ap gade imaj ou sou rezo sosyal yo, tout moun ap pibliye ou. Popilasyon an pa ezite di mete bwa kale pou ou sa fè mal, paske ou te jis pa t kapab pran pasyans avè m. Men kanmenm, ou pa ka di li pa fè siksè, li fè siksè pi vit pase w, osi senp. Ou te rete lekòl li menm li al nan gang epi l fè siksè epi bwa kale donk ou menm aprè katran nou pral mete tòj prete prete congratulations pèdi bravoy men li menm l ap pran bwa kale chak moun fè siksè yo jan ke yo kapab osi senp ke sa m pa renmen lè lòt ap di ou echwe non l pa echwe se lign sa l te chwazi l fè siksè kareman osi senp ke sa. Li te bezwen mete bèl grèf, li bouke mete bèl grèf. Li te bezwen mete bèl alonj, li bouke mete bèl alonj. Se rèv li, se objektif li sa. Souvan nan lavi lè nou ansanm avèk yon moun li enpòtan pou nou mande l ki objektif li, ki sa l vle ye nan lavi. Sa kapab rive moun nan se chak week-end li te bezwen mete yon perruque ebyen lal madan gang poul ka mete perruque tout tan paske tanzantan gang yo kidnap on moun se bèl lajan ki depanse eske tu comprends. Donk, li te bezwen mete bèl alonj, ebyen, an afè ougan paske ou pa t ka ba li alonj lan, ou menm ou te lekòl, se liv ou t ap li, ret li liv ou, li menm fòk ke li akonpli misyon l tou. Enben, chak sa w fè nan lavi gen yon rekonpans, li te bezwen gen bèl telefòn, e san sen, e mil senk san, prèske de mil dola ameriken, li genyen l, èske ou te ka ba li l? Non. Li kreye mwayen pou l genyen l. Li te bezwen mete bèl sandal, l achte bèl sandal Gucci. Ti konpran? Louis Vuitton pèp ayisyen. Menm si l nan pousyè a pye l blanch, li gen ti jèn lò nan pye l. Li genyen yo. Se sa objektif li. Ebyen, lè ke w fin travay pou atenn objektif ou, w ap rankontre ansanm avèk diplòm kanmenm. Epi yo di w kongradilesyon. Ebyen ou menm ou te fè katran nan inivèsite, ou pral pran, yo pral ba ou papye, mete tòj, fè foto, etsetera. Ebyen li menm tou popilasyon ap ba li bwa kale yo met tòj sou li, li reyisi nan lavi l, paske se sa l te vle. Aa humm ala traka pou lave kay tèt mwen men mwen m di nou lè ke nou renmen ansanm avèk yon moun li enpòtan pou nou mande moun nan kisa l vle ye nan lavi l, ki objektif li, pou kisa l ap viv, kisa l ta renmen ye, se trè enpòtan. Ou menm ou ka ansanm avèk yon nèg. Ou menm ou vle doktè epi nèg la menm li vle bouretye. Fò konnen eske nou match. Ou ka renmen fi a paske l gen bèl cheve etc. Ou vle ebyen objektif pa w se rete tout tan nan pye l. Se rete tout tan bò kote l pou ap pase men nan cheve l. Se objektif ou sa nan lavi. E tandiske fanm nan renmen w li menm poutèt pye w santi. Aussi simple que ça. Donc, li très très important, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans la vie, pour que ou konnen ki objectif moun ou ansanm avèl la. Pa de kesyon ou reyisi ou gen diplòn epi li menm lap pran bwa kale l pa reyisi. Chak moun reyisi. nan lign pa yo. Osi senp ke sa. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Genyen artist Kasoumi nan jou pase yo nou raple nou ki ta menm fè mizik ansanm avèk Peti Chèf. Donk Peti Chèf sa nou raple nou dega ki te fèt nan baz, kòman baz la rele 257 Nan Petyonvil ebyen kounya la popilasyon an menm mande pou yo bay atis la bwa kale atis la kriye tankou timoun piti an nou tandel ansanm. Pourquoi tu pleures ma chérie? Waww. Pa gen moun kap pran swen yo. Si te pou mizik avek yon moun pat sipoze fè m dezonè. Men ou konnen sa wap di yo fo. Ah ok. Ou mande padon pase si tout fwa ou te fon mizik ansanm avek yon moun men sa wap di nan mizik la fo. Ok pèp ayisyen. Lè atis yo fè mizik ansanm avek yon moun Menm si non moun nan ta site non seri de dosye men pa al gade moun nan dakò men tande sa atis la ap di a paske sa lap di yo fò yo trè fò li fò hein yo trè trè fò pèp ayisyen. Poukisa Fed paka viv Fed paka viv men. Kèt men. Men jiskaprezan tu vis ma chérie kòman ou paka viv la Le stress mezanmi li trè enpòtan, li trè enpòtan. Kant on è atis fòn konn ki moun nap frekante. Lò se jèn fòn konn ki moun wap frekante. Fòn konn ki politisyen wap frekante, tout nèt. Haye, la vi a e boul li yè lap vire. Kounya gad jan ti kòmè ap kriye. Waww. Chak fwa w ap lève w ap viv. Le pire. Ou pa gen ankenn moun. Waww. Waww. Waww pèp ayisyen. Se tris wi. M pa ka dan yen pou nou ayy. Lè n t ap danse a m pa t la. Sonje si m te konnen pa janm devan l toujou dèyè. Fò nou trè fè trè atansyon. E pa sèl ou menm vrèman ki fè mizik ansanm avèk atis ki pa dwat. Menm jan gon pakèt lòt ki t al jwe nan vilaj. Yo ta sipoze nan menm kouran ansanm avè w men. Fò l asime ma cheri. Nou pa ici, ne pleure pas ok. Medam matmwazèl se mesye ebyen gon kòmè la se pa de koze l pa di jounalis Liliane Pierre Paul ase ke madanm nan pa dakò pou ke yo met bwa kale dèyè bandi yo an nou swiv ansanm. Bonjou tout moun Bonjou euh jodi a an fèt mwen vin pale avèk yon moun ke m respekte anpil Kiyès? yon ikon yon moun ki ekstraòdinè Ki moun? M vin pale avè w Liliane Pierre Paul Liliane Pierre Paul ou son moun ke m apresye ke m adore ou son moun ki Marke anfans mwen e ou se youn nan moun ki fè mwen de mwen fanm mwen ye a. Ok. E ou se moun ki enkilke m respè avèk kouraj e se atravè sa ou menm ou fè, w ap fè ki fè ke mwen menm mwen rive moun mwen ye a. Men sak pase menm madam? Ski pwoblèm ki gen ansanm avè madanm nan? Men Liliane Pierre Paul mwen tande deklarasyon a pwopo de mesye yo ke ou menm ou ap eseye sa di ke kouyote sa kap pase nan lari a. Men Liliane mwen pa konprann ke se ou gen atitid sa pwiske ou menm ou te yon viktim de kidnaping. Ou te yon viktim de prizon, ou te yon viktim ilegal, e ou te yon viktim de tortur e de vyòl. Sa vle di ke ou konprann peripesi pèp ayisyen ap pase nan men kidnapè, nan men vyolè, nan men tiyè, nan men de asasen. Ok. Ou gen yon geriya ki respekte tout règ geriya, sa vle di ke teworize moun, kraze moun, tiye moun, e kidnape moun. Sa vle di yap pran pou ti bandi yo? Popilasyon an se jwèt bosal lap fè? Se sal vle di? Pale klè ansanm avè nou ma chérie paske nou poko sou tè menm ansanm avèk koze Liliane nan. Konbyen moun Liliane Pierre Paul nan tout karyèw pandan nan dènye tan sa ke vakabon sa yo, rat sa yo dekapitalize? Èske w sonje Sensyè? Sensyè, eskize m. Èske w sonje ti pitit 5 an an yo jwenn sou pil fatra? Èske w sonje Vladimir? Èske w sonje polisye sa yo ke yo te rache, ke yo te mete nan bourèt, avèk tout lòt imaj ki pi chokan ke mesye sa yo ap montre pandan ke y ap ri? Wi. Sa vle di jodi a pou nou pa choke yo tou? Liliane pa dakò Bwa Kale a? Èske w wè kot kòripsyon an rive? Non. Sa vle di menm jan yo tap choke nou an piga nou choke yo tou nou sipoze edike kon di peti lapli ou di ou se yi ti lapli an anglè menm eeyy gadon peyi mesye sa vle di se jwèt bosal arete yo mennen bay lapolis menm jan sa m avèk premye minis Ariel Henry se sa madanm nan vle. Haa pèp ayisyen nou mele. Eske w sonje torture ke moun ki te kidnape yo pran lè yo ap pran galon y ap boule y ap lage sou yo? Efektivman. Eske w pa konn denonse laksism otorite yo pa rapò a tout sa k ap rive? E lè pèp la deside pran desten l an men, gon gwoup de moun ki pare pou yo kraze tout veleyite moun pou yo kapab mete peyi a sou ray. Mwen konnen ou toujou apiye les plus faibles. L'erreur est du domaine de l'homme. M ka konprann sa. Men Liliane, ann pale. Eske kounye an ou dakò ke nèg yo kenbe Martissant avèk tout lòt zòn anviwònman nan yo an otaj? Eske w pa konnen ke pa gon grenn polisye ki ka mache nan lari a o risk o risk de lèur vi nan paske nan 2 ou 3 jou ou ka wè yap boule men yo yap boule yo epi yap rache yo. Efektivman. Eske w pa konnen ke tout gouvèneman an avèk tout otorite avèk tèt lapolis la tout konplis nan sa kap rive a. Efektivman. Sa vle di l pa dakò pou pèp la bay bandi yo bwa bwa kale e pase pran yo otorite yo tou. Se sa w vle fè m konprann lan ma chérie? Fin ban nou detay. Men ou pa kab anpeche pèp la bay bwa kale. Paske bwa kale a nesesè. Amen madame amen li nesesè pou nou ba yo tout longè wi chérie mete. Pou nou kapab ekilibre sa kap pase a e pou nou kapab retire peyi a dezetoksike feyi a deratize peyi a. Oh oh Atò pou yon bandi kenbe w lap rache w ou pa genbe w rache l tou? Fò fè l santi sa, fò fè l pè tou wi. A vle di li menm li montre w li kriminèl nan dènyè nivo, y ap rache moun met nan bourèt, w ap gade lòt k ap fann moun se kòm si se bèf sou tab. Y ap kuit moun, y ap manje moun. Epi kounya la a, on ti bwa kale, fè kè bandi yo sote, fè menm kè menmen. Ou se mèt gang yo madanm? C'est quoi l'histoire? Atò, ou ap gade mesye kòman bandi ap tòtire fanm, kòman y ap vyole fanm, atò nou kenbe pou nou pa fè ladènye sou yo? Se sa k fè dènyeman an, pastè Louissaint te fè on gwo deklarasyon, Peyi pa fonksyone san pèn de mò. Yon peyi san pèn de mò livre a vagabondaj. Paske lè bandi a fin fon krim, fòk lajistis kapab jije l pa rapò ansanm avèk krim li fè a. Son bandi chita al touye moun li touye moun tou pa touyel sak pral pase yap kontinye touye moun paskel konnen li pral nan prizon lap fè 20 tan apre sa al tounen lap kontinye touye moun tou on bandi ke mon moun li rachel ebyen nap fè bandi an menm jan tou ebyen ou pa wè de twa bandi tonbe de twa bandi sote rapidman sak pase ou pa wè tout bandi kòm ap sa ap di pèp la ou konnen mwen renmen nou edikasyon nou pa fèt nou pat al lekòl si nou te pati si nou te pati nou tal Nou tale wè lòt peyi nou tap wè kòman moun viv. Kontinye mete pou nou madame. Li lè li tan pou nou konprann ke sa kap fèt la la a, se yon fason pou nou kòmanse pran desten nou an men. Pou nou kite enperyalis la fè nou danse patchanga. Pou nou konprann ke misyon Nasyonzini pa yon misyon de pè, pa gen yon peyi ki gen Misyon Nasyon Zini ki pa vin pi mal. Sa vle di ke depi Misyon Nasyon Zini an parèt non peyi, li prale an dekrechenndo. Alò, pèp Ayisyen, sispann mande Misyon Nasyon Zini. N ap wè ke Bukele, li menm s on gè psikolojik ke l ap mennen, sa vle di ke on gè de kominikasyon ke l ap mennen avèk moun k ap travay nan dwazimen yo. Paske se afè nou an la, y ap fè yo l tou, e Bukele li menm peyi pa l la te. Pi mal ke Ayiti, menm jan nou wè Ayiti a. Men kounye a se peyi ki pi sur nan Amerik Latin nan. Paske misye deside pran desten nan men, li deside retire rat yo, touye yo, epi dekapitalize rat yo. Se egzakteman sa k pou fèt nan peyi a. E m ap egzòte tout Ayisyen pou Bwa Kale a li menm li vin nasyonal. Amen! Alelouya! Paske il y a plus de loi en Haïti, se la loi martiale ki an Ayiti. E sa k gen an Ayiti a la a, sa n ap fè a la a, nou sou bon ray. e m ap egzòte nou tou manyè konprann ke pandan ke n ap fè l la la a, pou nou òganize nou pou tout sektè k ap eseye dekapitalize nou, pou nou menm tou pou nou ka met sektè sa yo sou ray. Wi, bwa kale. Mete yo sou ray se bwa kale, pa gen lòt, pa gen wout pa bwa non. M vle pale de sektè bankè la, m vle pale de sektè petwolye a. Bwa kale! Se sektè sa yo tou k ap travay pou dekapitalize moun. M ap di w Liliane Pierre Paul ak tout moun k ap travay nan dwazimen yo. Mwen mande nou pou nou vin rejwenn pèp la. Si se vre se pèp la n ap defann, si se vre se inosan n ap defann, si se vre se moun ki marginalize, se moun k ap viktim n ap defann. Se nou pou nou tout pou nou met men ansanm pou nou ale dons pou nou kanpe kankou yon sèl pwen pou nou gon sèl slogan. Bwa kale! Polyana Domon. Peyi a bèl. Alelouya gen Bondye. Non ou merite yon ti koral. Kote fò koral la chante. ansanm avèk Sévère epi lòt enfòmasyon pèp ayisyen nap tounen talè konsa. Nou ap antre nan lòt dosye puiske yè lendi premye me an te make fèt. O wi yè te make fèt Agriculture li enpòtan pou nou repase sou deklarasyon premye minis Ariel Henry se egzat se trè trè enpòtan. Nou ap antre nan lòt dosye puiske yè lendi premye me an te make fèt agrikilti ak travay. Nan okazyon fèt agrikilti ak travay la, premye minis Ariel Henry pat rete nan silans li. Nan ane ki te sot pase yo, menmsi n konnen sou administrasyon Jovenel Moïse an te konn gen anpil aktivite, te konn gen fò ki te konn òganize nan divès komin, nan Petyonvil, nan Pòtoprens, sou Channmas, anpil timoun, anpil lekòl te konn òganize aktivite. Men jounen jodi a, akoz fenomèn ensekirite an, tout moun oblije rete lakay yo. Tout moun rete fete nan ti telefòn yo, avèk zanmi yo, piske moun yo yo pè pran lari akoz fenomèn ensekirite. Premye Minis Ariel Henry pa t rete nan silans li, li menm li te fè yon adrès ak nasyon an. Li pale sou divès sijè, pwoblèm ensekirite, pwoblèm Konsèy Elektoral Pwovizwa, nou pral pèmèt ou koute divès entèvansyon Premye Minis Ariel Henry nan okazyon an. Nan okazyon fèt agrikilti ak travay a lendi premye me an, Premye Minis Ariel Henry drese yon tablo nwa kou lank sou sitiyasyon sekirite peyi an, kote peyizan yo pa ka travay akoz nèg ak zam k ap simen latwoublay nan divès vil pwovens. Nou kapab pran egzanp nan Ti Rivyè Latibonit, nan lokalite Lyankou, anpil peyizan kite tè yo. Yo pati, anpil peyizan pa ka travay, bèt yo pèdi. Men Premye Minis Ariel Henry pale sou sa, li fè konnen fenomèn ensekirite an gen gwo konsekans sou aktivite peyizan yo. Lokatè Primati rekonèt ensekirite an revòlte tout moun, sepandan li mande ak popilasyon pou rete tèt frèt. Se poutèt sa, pouvwa ap travay ak patnè nasyonal epi entènasyonal nan lide pou kapab rezoud pwoblèm ensekirite an. Yon lòt kote, Ariel Henry lanse yon mizangad bay tout moun ki vle pran woulib nan mouvman popilasyon. N ap raple, mouvman sa batize Bwa Kale. An n koute Premye Minis Ariel Henry ki te nan mikwo tak 509. M ap salye nou tout jodi a, premye me 2023, ki se jou travay ak agrikilti. Mwen vle jodi a fè yon rale sou kesyon ekonomik ak sosyal yo paske se 2 faktè ki ka ede nou regle pwoblèm peyi a. Mwen konnen li difisil pou nou fete travay lè nou gen anpil jenn fanm ak jenn gason ki pap travay, e ki bezwen kite Chomeko. Mwen konnen li difisil pou nou fete. Agrikilti pandan pwodiksyon nasyonal la ap bese. Mwen konnen gen anpil peyizan ki kite plantasyon yo ak tout rekòlt yo akòz ensekirite. Se sou pwoblèm sa yo mwen vle pale ak nou. Men, sa k ap pase nan peyi a depi kèk jou pa ka kite e pa dwe kite pèsonn endiferan. Ayiti chwazi demokrasi kòm modèl gouvènman. Ensekirite n ap viv la revòltan. Nou konprann pèp la bezwen reprann aktivite li. Nou konprann nou about. Men, pa kite move plan fè nou fè jwèt bosal, tèt frèt, tankou sa fèt nan vil Okap la. Men dan la men, lapolis ak pèp la ap mare tout bandi e ap remèt yo bay lajistis. Gouvènman an, jan m te toujou pwomèt nou, ap travay ak patnè lokal tankou entènasyonal pou nou tabli sekirite nan peyi a. Vle pa vle, wè pa wè, sa gen pou fèt. Nou pap bese tèt devan bandi. Nou, Ayisyen. Nou se yon pèp vanyan, ki kanpe devan yon lame ki te pi fò pase nou, e nou fè 1804, e nou fini ak lesklavaj. Se nan tèt ansanm, n ap mete yon bout nan zafè gang ak ensekite a. Map pwofite di tout moun ki vle pran woulib sou fristrasyon pèp la sa pap pase. Polisye nou yo ak tout kòmandan yo bay yon bèl egzanp detèminasyon ak kouraj. Yo merite felisitasyon ak rekonesans tout nasyon an pou travay yo. M ap mande konpatriyòt mwen yo, malgre sa yo sibi nan men bandi, pou yo rete tèt frèt. Mwen konprann kòlè yo. Mwen konprann yo ta renmen fini ak zafè ensekirite a sa a toutswit. Se pou sa, m ap mande tout moun kontinye kolabore ak lapolis, kontinye akonpaye lapolis, kontinye bay lapolis enfòmasyon sou tout moun ki sispèk nan zòn lakay yo. Premye Minis Ariel Henry kwè pou byen fete fèt agrikilti ak travay, fòk gen travay nan peyi an, menm si li rekonèt fenomèn ensekirite gen gwo konsekans sou ekonomi peyi an. Ariel Henry lanse apèl bay tout moun nan lavi nasyonal la jan l konn abitye fè sa pou mete tèt yo ansanm yon fason pou peyi an kapab rale yon souf. Pou peyizan yo, pou sitwayen yo kapab rale yon souf avèk fenomèn ensekirite an. Chèf Primati an mande ak ouvriye nan sektè tekstil la ak sendikalis yo epi patwon yo pou travay ansanm yon fason pou kapab kreye plis dyòb anndan peyi an. An n koute yon lòt fwa Premye Minis Ariel Henry nan mikwo tak Seksyon 9. Pou nou byen fete fèt travay, fòk gen travay. Peyi a gen twòp moun nan chomaj. Sa mande yon gwo konbit, yon tèt ansanm, yon pwojè nasyonal ke nou tout ka mete nou dakò sou li. Se sèl jan pou nou sispann ak chire pit nan mitan nou, pou nou bay tèt nou objektif nou ka reyalize ansanm. Fòk sendika, ouvriye, ak patwon kontinye travay ansanm nan bòn antant pou nou kapab kenbe djòb nou genyen yo e pou plis djòb ka kreye nan peyi a. Se okazyon pou Premye Minis lan fè konnen resèt dwanyè yo itilize pou kapab achte blende ak materyèl pou lapolis lan. Lajan sa tou la pou peye polisye, anseyan ak lòt anplwaye leta kontrèman ak sèten sektè ki kwè lajan sa yo Se wout kwochi yo fè. Gen mizanplas ki fèt pou kapab akonpanye sa k pi fèb yo, tankou ba yo lajan kach, ti tyotyo, menm si gen anpil moun ki di, Humm. Lajan kach sa a, lòske lis la ap monte, se yon kesyon de moun ki gen marenn ak parenn. Men moun ki nan pouvwa a, li drese lis li, se ti kouzen, se ti kouzin, se ti matant, se bon zanmi ki leve nan katye avèk yo. Se li menm ki sou lis lan. Moun ki nan mizè tout bon, yo pa sou lis lan. Se sa se pawòl anpil moun. Men Premye Minis Ariel Henry di resèt dwanyè yo pran an, se pou kapab pèmèt avèk ti malere yo, sa k pèdi djòb yo, ti malere k ap soufri nan faktori avèk salè tibèkiloz lan, se yo kapab jwenn yon ti lajan monkach sou telefòn yo. Kit alimantè, si n dwe kwè Premye Minis Ariel Henry. Tout enstitisyon k ap gen pou jere lajan nan kad pwogram sa a, Kou dè kont dwe fè odit si n dwe kwè premye minis Ariel Henry. Tout moun ki gen pou jere lajan nan kad pwogram sosyal, diferan pwogram sosyal premye minis lan lanse oubyen gouvènman an lanse, enben li mande avèk kou dè kont pou kapab fè odit pou lajan pa fè chemen kwochi menm jan avèk petwo karibe, menm jan avèk pil lajan apezman sosyal yo. N ap swiv pou n wè. Ann koute yon lòt fwa Premye Minis Ariel Henry. M ap pwofite di tout moun k ap mande kote kòb sa yo pase, sa nou fè ak li? Se ak lajan sa a nou achte blende, materyèl ak minisyon pou lapolis. Se ak lajan sa a, san mande prete labank, Leta depi semèn pase a kòmanse peye lapolis ak pwofesè mwa davril la e li ta dwe fin peye tout moun nan jou k ap vini yo. Se ak lajan sa a, Leta peye tout aryere tout anplwaye Leta ki aletranje. Se nan seri ak disiplin nan jere lajan leta a ki fè patnè entènasyonal yo rekòmanse fè nou konfyans. Se gras a ogmantasyon resèt yo leta rive konplete lajan FMI bay pou pwogram Food Shock Window a ki pral pote yon soulajman dirèk pou plis pase 800 mil fanmi ki pou resevwa dirèkteman sou telefòn yo yon tchotcho an 2 ou 3 vèsman ant jodi a ak mwa septanm lan. Sa ap konsène prè de 500 mil paran delèv ki nan zòn vilnerab yo. 60 mil ouvriye nan faktori yo e 100 mil transpò piblik. Gen moun ki pral resevwa tou kit alimantè epi ki pral gen aksè a restoran kominotè. San konte moun ki pral travay nan netwaye kanal, kire sistèm irigasyon, travay nan pwoteksyon basen vèsan yo, elatriye. Tout sa mwen di la yo, se bagay moun ki vle ap ka verifye yo. Nou mande Koudèkont ak Enspeksyon Jeneral Finans pou yo fè odit nan tout ajans leta k ap patisipe nan pwogram lan. Jan nou te di w lan, Premye Minis Ariel Henry pale sou divès sijè. Chak fwa l ap pale, l pa bouke pale sou kesyon eleksyon. Anpil moun ap di, o, a, pa gen kesyon eleksyon, se ensekirite an ki pou rezoud. Ariel Henry ki se chèf gouvènman, tèt dwat, eleksyon. Li pa wè, l pa tande, se tèt dwat, eleksyon, malgre kidnapin, malgre sa k ap fèt anndan peyi a. Ariel Henry raple Wo Konsèy Tranzisyon gen pou òganize yon fowòm pou kapab sou fenomèn ensekirite an epi y ap travay sou yon fèy de wout ak remaniman ministeryèl. Gen anpil moun ki siman pandan y ap tande Premye Minis Ariel Henry ki di dat konsèy Wo Konsèy Tranzisyon sa enstale pa janm gen remaniman. Jiska jounen jodi a Premye Minis Ariel Henry toujou minis AI. Enteryè, jiska prezan, minis Emly Prophète, ki se minis kominikasyon, li toujou minis a i. Jistis. A ben anpil moun ap tann, yo souwèt, pou yo konn ki lè, premye minis Ariel Henry ap fè remaniman. Enben l di, nan jou, nan jou k ap vini yo la, ta sipoze gen remaniman ministeryèl, ta sipoze gen fowòm sou ensekirite, Pou epi, ta sipoze gen demach ki kontinye ap fèt, piske yo kòmanse deja voye lèt bay divès òganizasyon, gen nan près la NMH ki voye jete byen lwen envitasyon sa yo te fè yo pou yo kapab voye reprezantan nan Konsèy Elektoral Pwovizwa ki ta sipoze mete sou pye nan lide pou yo kapab òganize eleksyon. Men premye minis Ariel Henry nan kad jounen agrikilti, fèt agrikilti ak travay la, li pale de travay ki ap fèt pou kapab mete sou pye konsèy elektoral pwovizwa epi rezoud fenomèn ensekirite. Li di anpil moun kap di fenomèn ensekirite a fòk li rezoud avan eleksyon, avan konsèy elektoral pwovizwa, li di fòk gen konsèy la ki moute. Nap travay tou pou n rezoud fenomèn ensekirite a. Sa se pawòl premye minis Ariel Henry. Toutes ces paroles tafia garçon. En parlant de haut conseil de transition, genyen pasteur Calix Fleuridor ki se manb haut conseil de transition pèp Haïtien. Ti konpè sa a ki se manb haut conseil de transition an, ou konn sa li fè ankò? Kite m eksplike w. Pastè a vle ni bè a, e non sèlman sa tou l vle lajan bè a. Èske w konprann? Son pouvwa banbile, se pou m byen banbile. Malgre li fè pati de Wo Konsèy Tranzisyon an, pastè a kandida pou re-eleksyon pòs prezidan Federasyon Pwotestan Ayiti. Enstitisyon sa a, ebyen gouvènman fè apèl ansanm avè l pou l dezinye yon reprezantan nan CEP a. Ebyen pèp ayisyen, divès sektè pwotestan denonse konpòtman pastè a ki deja fè pati de Wo Konsèy de Tranzisyon an, kounye a ki vle fè pati de CEP a tou. M santi pastè a mare avèk koze CEP, avèk koze Wo Konsèy de Tranzisyon an, l prèske demisyone pou l al nan CEP. Oh my God! Si Ariel ka premye minis an menm tan minis kolektivite teritoryal, si Emmelie Prophète kapab minis jistis an menm tan minis kominikasyon ebyen pastè Fleuridor pèp ayisyen kapab an menm tan fè pati de wo konsèy de tranzisyon an epi l ka manb KEP a tou. Wi son ti peyi konsa pa bor isit chen gen 4 pyel kouri nan 4 chimen menm si w tande pwovèb kreyol di se pa sa men nan peyi dayiti chen genyen 4 pye kareman li kouri nan 4 chimen osi senp ke sa frèm ak sèm kap koutem ebyen fok ke mwen diw Ansyen senatè Youri Latortue notre petit chouchou pèp ayisyen. Fèm Latortue te òganize nan okazyon premye me a yon fwa agrikòl nan lokalite yo nan Dèlma 64. Ekspozisyon pwodui yo te soti nan fèm nan tankou ze, bannann, anana, berenjèn, elatriye. Se aktivite ki karakterize fwa sa a dapre ansyen senatè Youri Latortue. Li remèsye plizyè santèn moun ki te fè deplasman vin achte pwodui yo avèk yon ti kras kòb. Men se lajan peyi a. Ou pa ta ka vann yo avèk gwo kòb hein. Faut pas ainsi sénateur. Sa ki montre population an vle konsome lokal. A la traka pou lave kay tè papa. Lè w tande politisyen ap di konsome lokal se pa sipòte peyizan. Men se sa l fè pou moun vin achte. M dakò humm ansyen senatè a bay garanti lap kenbe fèm malgre sanksyon repiblik dominikèn ki vle kase elan batay lap mennen kont ko ki batay? Aton, nou panse m ka pran politisyen nan peyi dayiti o serye ki kote? Senatè a di, l ap kontinye batay malgre Repiblik Dominikèn pran sanksyon kont li nan batay l ap mennen pou kore pwodiksyon lokal la. Ki pwodiksyon nasyonal? Men moun latibonit pa ka travay. Pa gen dlo, pa gen anyen epi w ap pale m de pwodiksyon. Donk pèp ayisyen, èske w wè jan dirijan yo koken? Depi yo vle pale w de pwodiksyon nasyonal, ki sa yo fè? Yo chèche plante, yo chèche fè ze yo epi yo di w pwodiksyon nasyonal? M poko janm sezi konsa franchman. An desanm lan nou te gen de kodèn de 30 liv wi. Jodi a langay sa a mwen kwè ke se li nou vle pote e n ap di peyi a nan sitiyasyon difisil men anvan nou wè sa a se pa de sakrifis pou nou fè. Gen de lè se pa de presyon men nou menm nou di nou gen kouraj pou nou defann peyi nou, defann pwodiksyon nasyonal la e n ap toujou manifeste kouraj sa a paske. Non politisyen pe nan peyi dayiti nou tro fò nou tro fò pou mwen twòp pou mwen non nou fò vre wi paske ou pa ka konprann li te nan sekirite yo sanksyone li nan gang bon li kite sekirite a tou dousman gwo spesyalis nan mennen envestigasyon sou kòripsyon Li toujou ap fè mwayèn 9 ima tout manmanl nan ULCC men kounyal nan pwodiksyon nasyonal. Pou politisyen yo pale de pwodiksyon nasyonal pèp ayisyen se pa kore peyizan se pa pran de desizyon kap pèmèt moun kap travay latè yo benefisye yon bagay. Men se yo menm ki pou plante 5 pye berejèn, 4 pye joumou, 5 poul pou yo gen epi yo di w pwodiksyon nasyonal. Sa fè pa yo k pwodiksyon nasyonal. M pa konn si w konprann sa k ap pase a la. Pwodiksyon nasyonal se pa moun latibonit. Pwodiksyon nasyonal se pa moun keskòf. Se pa moun jeremi. Moun sa yo, yo pa merite jwenn yon bagay. Pa sipoze gen lwa ki vote an favè yo. Pa sipoze pran desi, pa gen okenn desizyon ki sipoze pran an favè yo kont moun k ap enpòte pil bann lòt vye bagay debake nan peyi a. Men pwodiksyon nasyonal, se 4 berejèn Youri gen sou tab li a ki fèt nan fèm li, elik pwodiksyon nasyonal. E l ap kontinye kore pwodiksyon nasyonal tandiske aktyèlman la moun nan Latibonit pa ka plante. An palan de departeman Latibonit, genyen sektè plantè ak òganizasyon peyizan nan rejyon Ba Latibonit denonse boujwa ak leta santral ki daprè yo, yo fè yon sèl ansanm avèk bandi yo pou kraze pwodiksyon diri nan Latibonit. plantè yo ki konteste devan sitiyasyon sa a pako wè kibò yo pral prepare sezon agrikòl la. Yon lòt kote, abitan yo mande pou responsab ministè agrikilti panse ak kanal irigasyon ki fin bouche akòz yo pa janm netwaye. Pou plis detay, an nou tande Désir Venès depi Ti Rivyè Latibonit. Jounen 28 avril 2023 a pa pote bon nouvèl pou abitan k ap viv nan komin Lyankou akòz youn nan blende ki kantone Pon Sonde yo te debake sou komin nan nan Nan menm jounen sa a, ouvriye nan sektè. Jounen 28 avril 2023 a pa pote bon nouvèl pou abitan k ap viv nan komin Lyankou akòz youn nan blende ki kantone Pon Sonde yo te debake sou komin nan nan travèse Mache. Jounen 28 avril 2023 a pa pote bon nouvèl pou abitan k ap viv nan komin Lyankou akòz youn nan blennde ki kantone Pon Sonde yo te debake sou komin nan nan travèse machin Jounen 28 avril 2023 a pa pote bon nouvèl pou abitan k ap viv nan komin Lyankou akòz youn nan blennde ki kantone Pon Sonde yo Malerezman, donk odyo a pa vle play. N ap pase rapid nan yon lòt dosye. Genyen maryaj lapolis ansanm avèk popilasyon an ki pote rezilta nan dènye moman yo la a, daprè remak kòdonatè Sendika nasyonal polis ayisyen an, Yonel Lazarre, ki di l swete sa fèt avèk prensip malgre bandi yo fè anpil moun kriye nan sosyete a sitou nan lapolis la. Sendikalis la. Nou swete ke se yon maryaj ki kenbe. Nou swete ke bagay yo fèt selon prensip tou. Lè n di w selon prensip la, nou konnen ke bandi sa yo, malfra sa yo fè nou anpil mal nan sosyete a, sitou o nivo lapolis la. Yo tiye anpil polisye, yo kidnape polisye, yo rache polisye. E kidonk, m kwè ke nou gen enterè nou menm o nivo Synapoha antanke polisye pou nou kore sa k ap fèt yo. Men tou, Fòk nou veye pou nou pa viktim de moun ki inosan. Men depi se moun k ap toumen twoub anndan peyi a, m panse ke fòk popilasyon an deside aji ansanm avèk yo. Jan ke m di w la, fòk lapolis toujou kenbe konfyans. E nou te di l onivo Synapo a, lanmò 3 polisye le 9 avril nan zòn Tomasen yo ta dwe sèvi lapolis la de yon egzanp. Pou di bon polisye pa gen dwa mouri konsa ankò polisye se dènye polisye pou bandi tap tiye nan kondisyon sa e nou te di ke si se nan laboul pou operasyon sa yo kontinye pou kòmanse pou demantle gang yo ebyen nou wè ke nan laboul tou swit aprè sak pase a lapolis mennen operasyon ebyen youn nan pwisan chèf gang ki tap bay pwoblèm nan zòn nan ki se ti makak ebyen li mouri e gang sa li prèske fin demantle nèt kidonk popilasyon nan zòn laboul tomasen ap rale yon souf E nou wè tou, e nou te di tou o nivo Synapoh a, san polisye sa yo pap koule pou gremesi, e se san polisye sa yo ki tonbe a yo enjekte l nan kò tout lòt polisye ki la yo kap travay yo pou yo kapab mennen operasyon. Wap wè ke polisye yo mobilize, yo pran yon sèten de konfyans pou yo kapab travay, e jodi a la nou wè ke patwouy lapolis souvan. E nan lari anpil tyèk ap fèt, kidonk nou swete ke maryaj sa a li rete soude nan respè youn pou lòt pou popilasyon an kapab rale yon souf paske yo kidnape yo, yo tiye yo, yo vyole yo, yo pran tout sa ke yo genyen, yo vin santi ke yo bouke, yo deside frape pye yo atè. E se youn nan bagay pou dirijan pa janm bat pou rive pou kite ke se popilasyon ki ap pran desizyon. Lè nou la n pa ka bay de rezilta, se nòmal w ap wè popilasyon ap pran responsablite lan men. Kidonk nou swete ke pou mariyaj la rete la, pou li pa. Pa gen pwoblèm non maryaj la ap rete la, n ap rete soude, maryaj la pap kraze. An palan de ba latibonit, donk medam matmwazèl se mesye malerezman donk odyo a pa vle pase n ap eseye rantre an kontak ansanm avèk korespondan. Alo bonjou Venès Bonjou Venès Bonjou Bonjou Fouco Bonjou a tout entènot ki sou platfòm nan kap swiv jounal la pou maten an an nou enfòme yo sendika plantè ak òganizasyon peyizan nan rejyon ba latibonit lan denonse boujwa ak leta santral ki selon yo fè yon sèl avèk bandi ame kap taye banda nan rejyon ba latibonit lan pou kraze pwodiksyon diri ki ka bay peyi a ki ka bay tout peyi a manje Selon yo, yo fè kwè Leta genyen responsablite l nan sa k ap pase nan depatman Latibonit la. Plantè yo fè kwè se avèk konstènasyon premye me a pase, malerezman yo poko wè kijan ke yo pral prepare sezon agrikòl la paske bandi achte vale a lajan kontan. Abitan yo mande pou responsab ministè agrikilti panse ak kanal irigasyon yo ki fin bouche akòz yo pa janm kire depi yon bon bout tan. Responsab sendika agrikòl SPVDA, René Charles, fè kwè jounen premye me a pa t yon jounen ki te dedye pou te fè fèt pou kesyon agrikilti ak travay, men se pito reflechi sou kouman plantè yo dwe òganize pou al atake bandi ki achte vale a lajan kontan. Pandan jounen premye me a popilasyon nan nivo rejyon ba Latibonit lan te motive nan tout nivo pou omwen te bay yon leson avèk bandi yo, malerezman se popilasyon an, popilasyon sivil la ki resevwa leson nan men chèf gang Izolan ki kantone zòn Morodwè nan komin Lyankou, se li menm kap dirije baz Ti Grif ki fon masak sou popilasyon an aprè yon lòt gwoup ame ki fas avèk gwoup Savyen an te deside al mete dife nan anviwon 4 kay ak yon motosiklèt ki se pwopriyete fanmi Izolan ki fè pati baz Gangrit, ebyen nan retou popilasyon an misye louvri kout bal sou ansanm de moun ki te nan perimèt la pou pi piti 4 moun pèdi lavi yo ak plizyè lòt blese kal pran swen ka yo nesesite nan lopital. Popilasyon nan rejyon ba latibonit lan kritike konpòtman responsab lapolis onivo depòteman an ki jiska prezan malgre operasyon e yo fè kwè y ap entansifye sou tout peyi a, men nan rejyon ba Latibonit la jiska prezan pa janm gen pyès dispozisyon ki pran bò kote lapolis pou trake bandi k ap taye banda e menm achte depòteman lajan kontan. Popilasyon an fè kwè yo pare pou yo akonpanye lapolis nan tout mouvman ke yo deside fè sitou pou mete fen nan rèy baz gangris ki prèske pèmèt tout aktivite onivo depateman an paralize. Mwen se Désir Venès, Ti Rivyè Latibonit. Men malerezman ane sa a nou p ap kapab fete paske nou pa ka genyen 17 komin, nou gen 15 komin k afekte nan domèn ensekirite nan vale a, kote ke peyizan yo pèdi rekòt yo pou sechrèch. Nou gen yon pwoblèm ensekirite ki vin pi mangoumen nan vale Latibonit. Kounye a aktyèlman Peyizan konn ap sibi ensekirite a kote ke zam konn ap tire li kouri kite jaden l li ale men kounye a se anndan kay peyizan an menm bandi yo rantre pran peyizan yo anndan kay yo e yo kidnape yo e yo mande yo pou yo ba yon sòm dajan ki trè elve kote ke peyizan plantè yo pap ka jwenn e jodi a lè nou gade nou gen 15 komin ki afekte nan kondisyon sa a, nou menm nou di nou p ap kapab fete premye me. E si w ta wè yon òganizasyon pran angajman pou di l pral fè fèt nan moman sitiyasyon difisil sa a, pou mwen menm m estime ke li pa yon asosyasyon ki se yon asosyasyon plantè. Paske moman an se yon moman pou tout plantè yo te kapab mobilize. Pou yo wè kòman yo te kapab mache pran gang yo nan tout seksyon, nan tout komin kote yo ye a pou nou wè si nou kapab gen yon lapè. Paske pa gen leta ki kapab pran reskonsablite sa a si e pa peyizan plantè yo ki pran desten yo an men pou detwi gang yo nan vale Latibonit. Jodi a gon operasyon kap mennen nan peyi a ap chèche bandi e nou konnen vale a ap fè fas avèk se youn nan pi gwo pwoblèm plantè yo, peyizan nan vale a genyen. Ou menm kòm plantè, responsab òganizasyon ou bat bravo pou operasyon sa k tanmen nan peyi a sitou nan Latibonit? E nou menm nou te gentan di sa. Pa ekzanp nou te gentan di leta pa ka rezoud pwoblèm ensekirite a nan vale a paske ensekirite a li konplèks. Lè w konn nèg ki te nan lame amerikèn ke yo pa gen menmiz leta pa gon menmiz sou li ke te pase an Irak li pase nan pi gwo gè dan le mond e jodi a l Ayiti yo depòte l piske li te vyole yon timoun oubyen piske l te tiye yon moun leta depòte l e lè w pran yon nèg ki te nan lapolis la k al pran yon fòmasyon pou nou epi jodi a yo mete l deyò nan lapolis la tout fè pati de gang sa. ki la a. Sa vle di se nou menm plantè yo, nou menm pèp ayisyen ki pou pran desten nou an men, jwè yo kòmanse fè l la la a, fò yo mache pran tout gang yo pou yo detwi sa. Men si te leta n ap tann, ni n ap tann leta ayisyen pou pran destinasyon pou detwi gang, enben gang an p ap janm detwi. Kòm etandone nou menm ap mande tou pèp la kòmanse pran desten l an men, Ou mèt konsidere yo di avèk pèp la gang nan pral detwi. Men tou map m di pèp la fòl pa fè inosan peye pou koupab. Paske ou ka pral ap detwi gang epi gen de nèg ki gen ti pwoblèm ti fanm, pwoblèm avèk yon lòt eleman li tou pwofite mete l nan kesyon gang lan. Paske mwen menm m fè map di yo tou nan kesyon dantèn nan. Paske ou di moun nan son dantèn chèche gen de prèv. Tanjib ki di santèn paske yo di w ka di santèn li santèn vre epi li detwi vil detwi ebyen tandiske fò w konprann pa antèn se ki mwen m ap mande yo se yon travay ki trè pozitif y ap fè pase si yo pa pran desizyon sa an men pou yo detwi gang sa a pou yo pa bezwen okipe leta pase 80 pousan leta a nan gang lan. Medam, matmwazèl e mesye genyen dirijan sendika ouvriye tekstil ak abiman Telemarc Pierre ki te prezan nan mach ouvriye yo denonse lwa 3 denonse lwa ki prive travayè yo ki anpil ki Prive travayè yo de anpil avantaj sosyal, se yon lwa ki an favè yon ti gwoup politisyen daprè Thélémaque Pierre ki swete gen dispozisyon ki pran pou antre dekrè sa a epi bay ouvriye yo bon jan akonpayman sosyal. Sendikalis la pran angajman pou kontinye batay pou fòse leta satisfè revandikasyon ouvriye yo, li te tou pwofite mande popilasyon an kontinye mobilize atravè mouvman Bwa Kale a pou fini ansanm avèk pwoblèm ensekirite a, an n tande Thélémaque Pierre nan mikwo Tax 509. E lè nou konsidere e depi pratikman 2022 e te gen yon ajisteman salè, e salè yo a se 20 e 685 goud. Jodi a e avèk yon to enflasyon ki depase. e 50 pousan e ki jan w vle yon moun viv avèk 685 goud e se nan optik sa mwen kwè ke e premye me k ap vin la se yon jou pou ke ouvriye travayè yo fè tande vwa yo paske yo ap viv yon sitiyasyon ki difisil paske lè w pran yon moun ki abite lè w pran yon moun ki abite Kafou pou l vin travay nan Sonapi. Oubyen lè w pran yon moun k abite Kanaran ou nan vil pou l vin travay nan Sonapi. Yon moun k abite Kwadèboukè pou l soti Kwadèboukè pou l vin travay nan Sonapi. Oubyen ou di mwens, pa egzanp, m p ap rete sou sitiyasyon ouvriye Kwadèboukè yo la ki sot eksprime yo depi 5 oktòb izin sa a li menm li fèmen. E se yon sitiyasyon ki katastwofik. Sa antrene genyen plis pase 20 mil ouvriye ki deja pèdi djòb yo nan kontèks ensekirite difisil kote nou ye la jodi a. E se nan optik sa m kwè ke li enpòtan pou nou lanse yon vibran dapèl a tout sektè nan vi nasyonal la pou ke yo pote kole nan kad mobilizasyon ouvriye travayè yo ap fè nan jou k ap premye me a pou yo pote revandikasyon yo devan leta koupyon sa a, leta sousèt sa ki pa reponn avèk revandikasyon ouvriye yo an patikilye men tout mas pèp la an jeneral k ap sibi e n ap pwofite pou n fè solidarite avèk diferan kouch nan sosyete a k ap viktim jodi a sou ou wè la a pa gen moun ki epanye nan diferan zòn kote ou ta bite. Ou oblije kite yo, nou genyen sèlman ti Dèlma la ki plizoumwen, men nou kapab di nou ansèkle e nan tout kwen nan zòn metwopolitèn nan. E se nan yon optik sa a mwen kwè li enpòtan nan yon jou si enpòtan pou travayè yo ki se premye me nou pral nan lari a pou ke nou pote revandikasyon yo e jan Rode di a e devan Pak Sonapi n ap fè wout Awopwa nou pral devan ona E n ap rive devan Primati a menm pou n pale avèk Premye Minis la pou n di l sitiyasyon sa a li di twòp e tankou nou te wè l nan yon twit ke l te fè avanyè pou l te di popilasyon ayisyèn nan konnen yon jounen lanfè pou nou e se pa t yon jounen lanfè se te yon jounen de triyonf paske lòske popilasyon an te nan sitiyasyon difisil sa yo yo fè revèy brital sa a nou kapab di se yon viktwa popilasyon an te pote n ap. e rejte kesyon trete de tè ki se jounen lanfè a, li t pito se te yon jounen viktwa pou mas popilè yo, moun ki nan katye popilè yo k ap plimen e k ap kouri anba kout bal tout jounen e tout lannuit nan katye popilè yo. Ajisteman de salè a e bon jan akonpanyeman sosyal se kèk pami revandikasyon yo nan kad mouvman n ap fè pou n fòse otorite yo pran responsabilite yo. Men nou konnen gen yon CSS ki efondre depi 2019, eske la CSS la nou kapab di ke li pa reflete pa rapò avèk de sa nou mande kòm revandikasyon nan kad seri mouvman nou deja anonse la? Bon, an fèt, leta pa pran dispozisyon pou te gen yon CSS, tou kòm leta pa pran dispozisyon pou gen yon kawòs ki pou regle kesyon Ona ak Ofpatma. E se nan optik sa m kwè ke revandikasyon nan lari yo, Se pou nou al mande pou gen yon sistèm de pwoteksyon e de sekirite sosyal ki diy de non li. E jodi a, pa egzanp, patwon yo, y ap fè prelèvman ona ou FATMA a epi yo pa depoze yo. Lè moun yo ale nan ou FATMA, yo pa ka jwenn swen. Ou imajine gen de moun la, gen de fanm ansent ki al akouche, yo gen konje matènite, yo fè yon bebe, bebe a mache, l al lop, l ale lekòl, jodi a yo poko janm touche konje endemnite matènite a. Li reyansent ankò, li akouche, li fè yon lòt bebe, apre sa li gen 2 timoun. ki ale lekòl e yo poko touche kòb matènite a. Se yon bagay ki difisil, nou mande responsab yo pou yo pran dispozisyon pou ke yo sispann gagote lajan ona avèk OFATMA yo, paske lajan yo se lajan kotizan yo, se pa lajan ni leta pou yo sispann fè gagòt ladan yo pou ki genyen de mezi drastik pa rapò avèk kawòs la ki se konsèy d'administrasyon ògan sekirite sosyal yo pou ke yo redrese ba la pou ke genyen. Pa gen yon direktè jeneral men gen yon direktè administrativ nan tèt ona avèk OFATMAP ke yo kapab jere fon kotizan yo kòmsadwa pou moun yo kapab jwenn pansyon lè yo genyen laj pou pansyon yo pou yo ka jwenn swen lòske ka yo nesesite sa. Vwala, medam, matmwazèl e mèsye ou tap tande Télémaque ki se dirijan sendika ouvriye tekstil ak Abiman. Vwa travayè ona te reyini nan okazyon fèt agrikilti ak travay la, kote yo te diskite sou divès pwoblèm bwat la ap fè fas tankou kòripsyon. Responsab kominikasyon nan sendika a te drese yon tablo sonb sou fonksyon ona, politisyen yo kenbe nan kou depi yon bèl bout tan, Reginald Petit-Homme nan mikwo tak 509. Yon ansanm de yon ventèn de sendika, de dirijan sendika ki fè pati de enstitisyon ki asire anndan Lona yo. Donk nou reyini yo la a e jisteman pou nou reflechi sou sitiyasyon aktyèl Lona epi sou avni enstitisyon sa a. Nou tout konnen ke Lona fè la une de l'actualité depi yon bon bout tan nan move sans kote gen anpil moun kap pale de malvèsasyon kap fèt anndan ona, de koripsyon kap fèt anndan ona. Donk nou menm kòm sendikalis anndan ona, nou pa ka mennen batay sa pou kont nou. E sak fè nou chèche solidarite lòt sendika ki gen menm enterè avèk nou nan ona, sa vle di de travayè ki ap travay nan de enstitisyon kap peye lona. ok pou yo vin reflechi ansanm avèk nou sou sitiyasyon ke lona ap travèse a e sou avni lona answit dezyèm etap la e nou kòmanse fè de konsiltasyon avèk kèlke asosyasyon patwonal menm aktivite sa ou wè nou fè jodi an avèk sendika yo e trè byento e map nap voye envitasyon an pou nou nou pral fèl avèk òganizasyon patwonal yo tou. Paske yo menm yo gen menm enterè tou avèk nou nan Lona paske y ap peye Lona pou anplwaye yo. Donk ni patwon yo, ni travayè yo, ni nou menm ki sanse ap travay anndan Lona e ki reprezante anplwaye yo, nou pa ta renmen enstitisyon sa a kraze. Donk se batay sa ke nou ap mennen. Donk m panse ke si travayè, patwon, epi anplwaye Lona, nou antann nou antre nou, lè sa a, n ap kapab, ebyen, kontrebalanse pwisans pouvwa politik la genyen sou administrasyon Lona a, e m panse ke e koripsyon an l ap diminye e enstitisyon an l ap ranfòse e l ap modènize. Ou di veto la de 2018 sa? Nou striktire nou, nou ranfòse nou, e jodi a nou antre nan yon demach, n ap fè alyans avèk òganizasyon sendikal, antrepriz ki afilye nan LONA yo, avèk patwon yo ki gen menm enterè avèk nou pou ke nou defann enterè enstitisyon sa a, pou politisyen pa kraze l nan men nou. E pa bliye ke pandan ka di 20 dènyè ane yo, donk se katastwòf total, ok, nan jesyon bwat la. Donk se sak fè nan moman sa nou deside nap kreye ou skandal epi nap goumen nap mete dè baliz jisteman pou ke enstitisyon pa kontinye plonje nan deriv ke politisyen ap trennen l lan. Donk tout moun ap monte pwodui yo men nou menm nou pa gen anyen pou n monte donk e menm salè ke n te genyen li nou kontinye genyen donk nap goumen pou ke anplwaye lona yo gon meyè tretman yon meyè salè pa rapò a sa ke Vwala, medam, matmwazèl e mesye w t ap tande Rejinal Petitòm ki se vwa travayè ona. Se tris wi. Se tris wi pèp ayisyen. Pou w ap travay nan yon enstitisyon epi ou menm w ap mal touche epi w tande politisyen sa vini l vòlè 70 milyon. lap peyel sou 50 ans lot la vini li pran 700 millions lap peyel sou 300 zan apre lendepandans donk medam matmwazèl zè mesye fas ak tout volè sa yo son sèl solisyon li ye nan moman an li pa lot Rete konekte nap vin avèk detay yo talè pou ou konsa mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi ansanm avèk Sévère mèsi ansanm avèk Josué mèsi ansanm avèk Venès mèsi Jebson mèsi Jonathan mèsi Ak Jeanny mèsi ansanm avèk tout staff ki te pèmèt jounal sa posib e mèsi ansanm avèk Fouco tou fòm remèsye tèt mwen e mèsi ansanm avèk popilasyon ayisyèn nan ki rete soude ki kenbe manchèt yo nan men yo pa genyen lòt altènativ aktyèlman la pou ke nou derasinen ensekirite a se bwa kale depi w jwenn bandi mete bwa bandi sou tout fòm, bandi entelektyèl, bandi nan sektè prive, bandi a sapat, depi se moun ki anpeche nou viv, pa genyen wout pa bwa, bwa kale li ye. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun, bon madi, randevou kase talè konsa pou yon lòt videyo. Mwah.